Nap di tout moun bonsoir se avèk anpil anpil vrèman anpil plezi nou antre lakay ou jodia poun prezante w show sa. Mirak ap fèt nan dosye imigrasyon w lan Mirak ap fèt Bondye ap ouvè pòt pou ou nan dosye imigrasyon w lan Leve de men w anlè sè m Leve de men w anlè frè m Mirak ap fèt nan imigrasyon pou ou Dosye pa w la li sipoze mache l sipoze mache Dosye a pa ka kouche nan imigrasyon Li gen dezan l gen twazan l gen katran nan imigrasyon L pa janm ka mache Non non non non non non non jodi a lè a rive pou dosye w la mache nan imigrasyon pou pitit ou antre vin jwenn ou pou madanm ou antre vin jwenn ou pou mari w antre vin jwenn ou pou kapab viv an fanmi pou kapab sispann travay de twa dyòb paske fòk ou ede tèt ou bò isi a fòk ou ede ayiti donk mirak gen pou l fèt nan peyi a mirak gen pou l fèt nan dosye w la mi pitit ou gen pou l sòti anba men gang sa yo k an ayiti a. Woy Adora ki granmou nan ou te fè yon pwomès malgre granmou nan ou kenbe pwomès ou yo. Bondye di w konsa tè sa kote w ye a se pou ou l ye kote w ladann nan se pwomès sa Bondye fè w se pwomès sa Bondye fè w Bondye fè w yon pwomès e l pap bliye pwomès li li fè w konnen kote w ye etan reye a nan peyi sa Si ke se la w vle rete, se li menm ki ba ou l, w ap rete la a. Si ke ou vle tounen sitwayen ameriken, ou kapab tounen sitwayen ameriken, w ap rete la a. Wi, moun te konn ap di w pa gen dwa janm anyen, ou p ap janm anyen. Jodi a se ou menm yap rele pou yo mande kòb pou ede yo, Bondye konn fè mirak lap kontinye fè mirak pou ou toujou, gade kote ou sòti gade kote ou ye jodi a, Bondye konn fè mirak lap kontinye fè mirak toujou. Non, Bondye pap bliye pwomès ou yo, Bondye pap bliye pwomès ke l te fè ansanm avè w yo. Bondye la, li la, li di w l ap toujou ansanm avè w, kèlkanswa sikonstans lan. Si jodi a la, ou gen yon papye nan imigrasyon, papye a pa klè, ou poko ka jwenn yon repons, ou pa jwenn yon repons nan imigrasyon, ou menm, Ou bezwen papye travay ou papye travay ou poko ka vini Bondye pap bliye w li pap bliye w rete asire ke Bondye pap bliye w Bondye ansanm avè w li ep lap rete bò kote w e lap toujou la pou l ede w. Donk tankou janm tap di w la sou tout kesyon sou imigrasyon kapab rele nou Marour antre nan peyi a e rele nou pou chita pale ansanm avèk nou. Tankou jan nou di w, nou gen 2 biwo, ou kapab vini ladan li swa nan Miami oubyen nan Fort Lauderdale. Donk se toujou yon plezi pou ke nou resevwa w, men si w pa ka deplase paske w genyen pou w travay pandan tout jounen, ou pa janm ka gen tan paske w travay 5 jou, ou pa oblije kite travay ou pou vin jwenn nou. Nou menm n ap mache vin jwenn ou. Ou pa oblije kite travay ou pou vin jwenn nou, nou menm nap mache vin jwenn ou. Donk, si w lakay ou, ou pa ka sòti paske w gen pwoblèm ki fè w pa ka sòti, rele nou 954 274 66 06, nap mache vin jwenn ou. Nap mache vin jwenn ou nan si w rele nou nan 954 274, di nou ke w ta renmen rankontre ansanm avè nou, di nou ke w pa ka vin kote nou nan biwo nou, Nap vin jwenn ou nan 9 54 274 66 06 se konsa ke nou fè li men si w ka vin jwenn nou nan ofis la lap ankò nan biwo nou lap ankò mye toujou donk nou pa gen pwoblèm ansanm avè w se paske nou la pou nou itil kominote a pou nou sèvi kominote a donk kèlkanswa Donk, si w gen kesyon azil ke w bezwen regle, si w gen kesyon azil ke w bezwen regle, ou genyen kesyon e viza, e ou gen kesyon aplikasyon pou w kapab jwenn papye travay, ou gen kesyon e sou a pitit ou ta renmen fè antre, madanm ou ta renmen fè antre, kèlkanswa kesyon ke w genyen an, s on sèl nimewo w genyen nan Miami Pa gen 2 pa gen 3 on sèl nimewo genyen nan Fort Lauderdale pou tout Florid la son sèl nimewo genyen 954 274 6606 954 274 6606 se sèl nimewo sa w genyen se li w ou pral ekri nan wap mete l anndan liv ou ekri l nan papye mete l anndan bib ou pou kapab konnen kote l ye N ap raple w, si w marye avèk yon fi oubyen w marye avèk yon moun, moun nan ap pèsekite w, l ap ba w anpil pwoblèm, li pa vle kontinye dosye imigrasyon an pou w ankò, ou toujou kalifye pou w jwenn Papye rezidans ou. Ou toujou kalifye pou jwenn papye rezidans ou menm lè moun nan pa vle kontinye l ankò. Si moun nan ap fè w abi, ou kapab toujou toujou jwenn papye rezidans ou. Ankò tou, si ke ou se yon moun ki viktim de yon krim, yon krim entènasyonal, ou se yon moun ki ke yo yo fè abi oubyen ou okouran de yon krim ki te fèt e ou kapab toujou ede gouvènman ameriken ou se yon viktim de li ou kapab toujou ede gouvènman ameriken an jwenn moun ki te fè w sa a pa egzanp si yo ta pran w yo ta ba w yon viza epi yo fè w vin travay tankou esklav ozetazini S'abòne'vou pataje kòmante. Wi ou kapab kalifye pouw jwenn rezidans ou ozetazini donk nap mande w pou rele nou kèlkanswa kote w ye a kèlkanswa eta ke w ye a kèlkanswa peyi ke w ye a rele nou Rele nou pou poze nou kesyon pou nou kapab ede w, pou n konn egzakteman ki jan nou kapab ede w. Donk, lè a rive nou oblije ale, n ap kite w. Rete nan men Papa Bondye Toupisan an.